Men li papa! Men li! Yo te pale w, ou pa t tande. Yo te avèti w, sa yo di w pa mete pye w kote konsa. Enben w te santi w twò gen pouvwa, ou santi w ou twò gwo bandi. Ou santi ou twò gwo gang ou wè Enben ou pa pè leta ou pa pè otorite Medam se mesye nan video sa nou pral envite ou tande dezyèm chèf gangan kanaran an Enben kote korismisè richmon metel anba kòd Li pral wè madanm li li dil gen lekòl li dil se òm dafè lap bwase Enben korismisè richmon metel anba kòd ou pral sezi tande kòman lap depale Ou pral sezi tande medam e mesye, anben nan ki kantite zak malonèt endividi sa li menm li enplike, yo te arete l deja selon sa l di. Komisè Muscadin te libere l, lè l fouye telefòn li, l jwenn li pa gen anyen sou telefòn li, anben se komisè Muscadin ankò ki te ba l kòb pou l peye kamyonèt lan, selon sa endividi a li menm li fè konnen. Anben komisè Richemond ki pa pran nan entimidasyon, komisè Richemond ki pa pran nan bèl pawòl. Komisè Richemond ki li menm pap tande w te di yo te arete yo lage w paske w pat nan anyen epi l pral prese lage w konsa e sa w tande a demen ou vin pi danjre nan la repiblik ou vin pi mechan ou vin pi kriminèl enben komisè Richemond fè bandi sa li menm depale misye pale tankou wosinyòl li di tout sa l konnen tout sa l pa konnen nou pral envite w tande l. Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, byenvini sou kanal paw la, ti vi lakay Ayiti pwen kòm, jodi an se samdi 8 avril 2023 nou kontan avèk ou pou nou pote videyo sa pou ou men avan tou nap di yon gran mèsi ak tout zanmi tout sila tout konpatriyòt ki pa janm lage nou e jiska prezan ki rete swiv ti vi lakay Ayiti pwen kòm. Nou diw mèsi o fon di kè. Medam e mesye bandi sa a komisè Richmond mete la pat sou li la a enben misye selon enfòmasyon yo se yon nèg ki vrèman danjre sitou nan kanaran e nou sonje videyo ki te fèt kote nèg yo tap rache yon demwazèl paske yo dil te nan gang Yo di l te nan bay lapolis enfòmasyon sou yo, enben yo kenbe l, yo rache l anba manchèt, yo lote l tankou se vyann ou pral achte sou mache labatwa. Enben komisè Richemond ki li menm kenbe towo sa la nou pa bezwen di w, enben bagay yo grav. Lòt gwo nouvèl nou pote pou w nan videyo sa a, dosye asasina Jovenel Moïse, enben Stanley Lucas kòm toujou vini ak dènye prèv yo. Stande Lucas San filtè medam e mesye li pral lage tout koze deyò ou pral sezi tande moun ou pata panse enplike nan asasina Jovenel Moise moun ou pata panse yo bay lajan moun ou pata panse yo bay enfòmasyon kòman pou kolonbyen yo arive retire lavi Jovenel Moise nou pral envite w tande Stanley Lucas enben ki li menm pral ban nou tout konplo a. Kote l te monte, kòman l monte, gwo blan tèt siwo cheve e kalalou enplike nan asasina Jovenel Moïse e jodi a se yo menm ankò ki pran pòz y ap mande jistis pou Jovenel oubyen k ap mennen ankèt. Piyay medam e mesye ki pi cho devan bann nan yo pa inosan nan dosye sa. Bòn ekout tout moun, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Lanmèj yo te arete w antanke dezyèm chèf de gang ki dèyè do Jeff, chèf gang Kanaran. Kòman w fè lage? Kòman w fè lage? Komisè a te arete m. Ki komisè ki te arete w la? Tcheko te arete m. Mèt la rele komisè Muscadin. Lè l rele m, lè Muscadin vini, li pran m, li ale avè m, li pran telefòn mwen, li verifye tout anndan telefòn mwen, fè de jou nan men l, li pa wè anyen nan telefòn mwen, jis. Sipoze pale depi byen avan sa men brèf esansyèl se ke nou la. Stanley bon nou ta renmen opinyon paw pa rapò jisteman egzakteman sa fè 21 mwa depi ke prezidan pa nou an li pa avèk nou epi bon se si sèten gen dosye FBI la men banm kite w ale avèk sa Stanley sitou 21 mwa. Bon, gen nan kad asasina prezidan an, e pou ka konprann kiyès ki touye prezidan an, kiyès ki enplike nan asasina a, ou gen 2 ray tren, gade, ou gen ray tren andedan peyi a o nivo lajistis, epi ou gen ray tren andeyò peyi a o nivo Nasyonzini. e o nivo Lèzetazini. Ann gade ray tren andedan peyi a. Le 7 jiyè, lè nèg yo fin touye prezidan an, yo te gen pou yo rantre nan palè. Epi, yn fwa y antre nan palè, yo antere tout bagay. Pa t ap gen konsta jij de pè, pa t ap gen ankèt. Se konkou m ta di w yo touye w, touye prezidan an nèt, yo fè san l koule epi yo pran pouvwa a. Premye sezisman ke kriminèl yo pran, se pèp la k sot nan lari 7 jiyè ki mare sòlda kolonbyen yo. E jou sa a, si w gade videyo jounen 7 jiyè 2021 an, non sèlman pèp la mare sòlda kolonbyen yo, men pèp la t ap chache tou e oligak Petyonvil yo, notamman Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe. Videyo sa yo disponib sou YouTube, chèche videyo 7 jiyè yo. Koulye a, lè asasen yo wè se konsa pèp la reyaji, yo tout rantre nan mawon. Lè yo rantre nan mawon, gouvènman demisyonè a vin pran kontwòl. Menm kote a, konsta jij de pè fè e dcpj fè yon rapò 900 paj. Komisè Bed-Ford Claude vin dekouvri jan Ariel Henry t ap bay manti. Misye te di nan yon entèvyou avèk yon jounalis ameriken Jake Johnson li pa janm pale avèk Badio Joseph. Ankèt la pral montre non sèlman misye te an kontak tout tan ak Badio Joseph. Pandan y ap touye prezidan le 7 jiyè nan maten, Badio te nan pelren an kote prezidan an rete a. Ariel te nan otèl Montana. Yo fè 2 konvèsasyon telefonik yo t ap kowòdone. Dènye konvèsasyon an dire 7 minit. Menm kote a, lajistis vin dekouvri sa atravè ankèt komisè Bed-Ford Claude, e Bed-Ford Claude mete yon entèdiksyon de depart pou Ariel Henry. An menm tan tou, lajistis voye manda le 9 jiyè bay Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Reginald Boulos, Jerry Tardieu, Steven Benoît elatriye pou enplikasyon yo nan touye prezidan an. Koulye a, lè asasen yo wè lajistis ap mache vit sou yo, yo met tèt ansanm, yo nonmen yon trafikan dwòg, Berto Dorcé, minis de la jistis avèk objektif pou bloke ankèt la, sabote l e anpeche ke yo vanse sou yo. Se Berto Dorcé avèk asasen yo k ap ede John Joël Joseph sove kite peyi al Jamayik. Se Berto Dorcé k ap ede Palacios Palacios sove pase Sendomeng kote l te gen konplisite tou pou al Jamayik. Se Berto Dorcé k ap pral eseye fè disparèt manda k te genyen kont oligak yo. Se Berto Dorcé k ap pral sabote Ekstradisyon Samir Handal, ekstradisyon John Joel Joseph, ekstradisyon Palacios Palacios. Se Berto Dorcé avèk Ariel k ap al nonmen 7 moun nan CSPJ pou bloke pou yo. Y ap nonmen 11 moun nan Cour de Cassation pou bloke pou yo. Y ap nonmen Dwayen Tribinal Premye Enstans pou bloke pou yo nan Pòtoprens. E yo pral nonmen jij Walter Wesser Voltè pou al fè yon montaj pou yo. Malgre kontwòl enstitisyonèl sa andedan peyi a, nou konnen a 95 pou san tout moun ki enplike nan touye prezidan an. Oligak yo, Rejinal Boulòs, Dimitri Vòb, Jan Mari Vòb, gen lòt nou poko jwenn non yo. Nou konnen kiyès nan inite ki tiye prezidan an, Feliks Badyo Jozèf, John Joel Jozèf, Aryèl Anri elatriye. Tèt phtk, Michèl Mateli e bofrè l Kiko Sen Remi enplike nan touye prezidan an. Rezo Doktè Sanon an enplike nan touye prezidan an. Nèg yo sèvi tou avèk yon akò, patikilyèman blan yo, yo sèvi avèk yon akò de sekirite ke Preval te siyen avèk Madlèn Albray pou fon bon bagay pou lite kont trafikan dwòg. Nèg yo enfiltre palè, yo enfiltre kòmandman lapolis pou yo vin tiye prezidan an. Donk sa vle di onivo entèn, malgre tout blokaj enstitisyonèl ke nèg yo fè an 21 mwa, Nou konn antanke peyi klèman kiyès ki tiye prezidan nou. An n gade deyò. Lè nou te fin fè entèvyou avèk ou, ou sonje, lè te gen, la se 21 mwa n ap pale l ke l ye la. M te fè yon entèvyou avèk ou sou 18 mwa. Sonje sa m te di w. M te fè entèvyou sa a sou Boukante Lapawòl, m te fè l sou Karayib e plizyè kote. Sou 18 mwa m te poze kesyon, kijan fè lajistis amerikèn poko a God bless you e Koman fè lajistis amerikèn poko a arete Arcangel Pretel Ortis, on nèg kap travay pou FBI New York depi 2015 ki enplike nan touye prezidan an? Koman fè yo poko arete Ventenia Intriago avèk Berman? 2 semèn apre entèvyou a nèg yo mete ti pwason sa yo anba kòd. Donk nèg yo panse ke ti pwason sa yo yo mete anba kòd ke nou menm antanke ayisyen ke nou tap jwenn satisfaksyon. Nèg yo pat konnen ke se youn nan etap nan 3 lòt etap ki rete. Koulya, lè nèg yo fin arete tout ti pwason sa yo, nou menm nou vin avèk lòt kesyon yo. Kilè yap arete blan ki se reken mwayen e gwo reken blan ki enplike nan touye prezidan an? Ann gade pou kisa n di sa. Ou genyen kopi konvèsasyon telefonik lan ant Enspektris Jeneral la, Marie Louise Gauthier, e Kòmandan Palè a, Dimitri Herard. Pou moun ki ta renmen tande l, li disponib sou YouTube, al tande l. Premye bagay enspektris jeneral la, Marie Louise Gauthier di, nan konvèsasyon avèk kòmandan palè a Dimitri Herah, li di li resevwa lòd Depateman Deta pou l al pran prezidan an. Jiskaprezan lajistis amerikèn poko arete pèsonn nan Depatman Deta. Kote reken blan mwayen ki nan Depatman Deta ki touye prezidan an? Ann gade yon dezyèm eleman. Oditè al sou kont Twitter John Joël Joseph. Tweet la la toujou. Se yon tweet ki fèt le 6 fevriye 2021. John Joël Joseph dou li resevwa lòd Depateman Deta pou l al pran prezidan an. Lajistis amerikèn poko arete pèsonn nan Depatman Deta ki enplike nan touye prezidan an. N al pou 2. An n al pou 3 oditè. Intriago atravè avoka li, li di ke si l pat resevwa lòd Depatman Deta l pa tap antre ladan l. Bergman di menm bagay la. Sa vle di ke 4 moun ki enplike, ke yo arete Ozetazini yo di menm bagay la. Sa vle di ke kòm enstitisyon Ozetazini, ou gen moun Depatman Deta e moun FBI ki enplike nan touye prezidan an. Bagay ki pi di an, lè n ap cheche reken mwayen yo, ki nan depatman deta e ki nan FBI ki enplike nan touye prezidan an, nou wè klèman ke nèg yo al fè sa san ke Prezidan Biden avèk Sekretè Deta Blinken pa okouran. Paske Sekretè Deta. Ou kwè sa, ou kwè sa Biden pa okouran? Mwen m gen de dout wi. Se dwa w pou gen de dout. Mwen menm menm, an fonksyon de pozisyon piblik ke Sekretè Deta Ameriken avèk Prezidan Ameriken an genyen, Nèg yo tap kore Prezidan Jovenel Moise jiska fen manda l 7 fevriye 2022. Donk sa vle di ki sa oditè? E m pral ba w 2 lòt eleman kap pwouve sa m di a. Sa sa vle di oditè? Sa vle di sak touye prezidan an Ozetazini, blan meriken ki enplike nan touye prezidan an Ozetazini, li fè pati de sa yo rele an anglè Deep State. Sa sa vle di Deep State oditè? Yo fè yon odisyon sou Ayiti le 12 mas 2021, sa vle di 4 mwa anvan yo touye prezidan lakay nou. Nan odisyon sa a, ansyen anbasadèz ameriken nan Pòtoprens, madan Palmela White di, e je cite, Fòk yo mete prezidan an de kote, fòk pratikman fòk yo elimine l. Fòk yo ranplase l pa yon premye minis. Li gentan gen non premye minis men l pa ka bay li la a devan tout moun. FBI poko arete l. Lajistis poko arete l. Ban m ba w dènye eleman oditè nan van m ba w avan dènye a. Gen yon congressman nan odisyon ki fèt le 9 mars 2023, sa vle di poko gen yon mwa ke l fèt, Gen yon congressman ki sòti nan komite entelijans des Etazini. Men sa congressman nan di pandan odisyon an, e m konnen w gen kopi a, Jimmy, ou ka fè oditè yo tande. Congressman nan di ke sa te yon bagay ilegal pou Lèzetazini al touye yon prezidan aletranje. Li te yon bagay ilegal pou FBI ta peye 3 milyon 200 mil dola pou al touye yon prezidan aletranje. Li ta yon bagay ilegal pou yo ta sèvi a yon gwoup mèsenè tankou Wagner pou al tiye oubyen fè move bagay nan yon lòt peyi. Epi l fini pou l di se egzakteman sa FBI fè. Mezanmi. Dènye eleman ke m ap ban nou an. Tande, kounye a la, ok. Kongresman nan di sa. Kounye a la, èske yo prale pli lwen? Eske yo prale pli lwen avèk ankèt la piske nou konnen ke se sa ke yo fè? Non, non monchè. Congressman nan se espre l fè. Wi, li fè ekspre, li lanse wòch lan. Pèmèt mwen, pèmèt mwen, pèmèt mwen. Wi, wi, nou pap pèdi w. S on Congressman ki nan komite entelijans. Ok. Gen de enfòmasyon ki klasifye sekrè l pa ka bay yo. Se espre l fè l lage l konsa pou nou ka okouran. Se FBI nan touye prezidan lakay nou. Se espre l fè. Donk se nou menm ki pou al chèche plis nan sa l di an men l di w klèman ke nan analoji ke l fè a ke FBI touye prezidan lakay nou. Donk koulye a nou konnen klèman ke ni nan Depateman Deta, ni nan FBI gen moun ki tiye prezidan lakay nou san Prezidan Biden pa okouran, san Sekretè Deta Blinken pa okouran, kiyès ke yo ye? Donk fòk nou travay pou nou jwenn yo. Koulye a banm bon dènye eleman, toujou Ozetazini anvan m travèse Sendomeng e anvan m travèse Kolonbi. San nou pa ta an nou an nou fè moun yo tande ekstrè a pi pala sou tòp avanse sou avanse. Ok. Vwala ebyen medam mesye ban nou envite w tande ekstrè a ke Stanley Luca ap esplike nou Si w an. gen ti Marie Louise Gauthier a tou tou lage l tou.